Nouvèl la konfime kote nap pale a la, plizyè inite nan lapolis la ap debake nan rezidans Joel Kwaili, bò frè Edo Zenny, yon gwo zòrèy nan peyi a, kote yo jwenn zam de gè, dwòg nan mezon sa. Bonjou bonswa tout moun, tou depan kotew konekte nan lèw pral tande epi gade videyo sa, pa bliye ou konekte rezo enfòmasyon Sofètivi 83 e se yon plezi poun toujou kenbew enfòme. Sou nouvèl yo. Gwo divizyon pete nan baz Jenèf la sa w tande a, yon sòlda dezapwouve Ti Jinyò nan diskisyon k pete kote nèg yo tap eseye wè nan ki fason yo te kab remèt yon kamyon machandiz sa pa mache, Ti Jinyò mouri e Babekyou nan pwoblèm, se gè k pete kote n ap pale a la gen difikilte nan ba Lasalin tout ekip la mobilize pou rann resipwosite ak sòlda sa a ki ta touye ti jinyò e yo fè konnen l gentan mouri e menm pale anpil tou ap mennen yo di misye poko mouri medam mesye la repiblik sanse gangrennen zam ap vann pasi pala se bal se tout patou enben jodi a lapolis dcpj ak plizyè inite rive lakay Kwali Joel yo fè konnen yo jwenn anpil zam e kote tou yon dwòg ki tonbe nan zòn Jakmèl pete gwo batay antre la polis e drog la ki mal separe tout neg ap goumen yo pa jwenn sa yo dwe jwenn nan la repiblik koze yo anpil nou prale ak ekip moun afè TV bon an ki pral ban nou plis enfomasyon men pou lenstan Sofia TV 83 rete la si ou poko abone fè sa enfomasyon ak lot anko nan jounal la se pou koulya la pou jounen jodi 26 novanm 2022 a Pa deplase tout nouvèl nan bon jan ti mamit. Palan Joel Kaoly bòfrè Edo Zenny medam mesye ebyen lapolis debake evidaman sanbletil ke yo jwenn plizyè zam donk nou pral baw plis detay epi nap raple w ke Joel Kaoly se pa nenpòte ki se youn nan moun ki tap fè lapli e le bo tan Anndan peyi an, men kisa yo repwoche l egzakteman medam mesye, ebyen gen kesyon pou nou poze evidaman, eske yo ta arete l kounya la, m panse ke disi fen emisyon an nou pral konfime sa pou ou men se serye yon gwo gwo gwo manb nan sektè prive a la ebyen ki pran kou pandan nap pale la epi sou kesyon Joel eskize m sou kesyon ti jinyò an medam mesye ebyen li konfime nou te gentan baw enfo sa deja men nou pral baw plis detay nan dosye sa. Evidaman nou pral fè yon ti pale avèk mesye yo ki pral ban nou plis detay nan dosye Ayiti. Wi n ap ale dirèkteman o nivo de Joel Karoly ebyen enfòmasyon daprè radyo referans ebyen ki di ke lapolis nasyonal yo menm yo sot pèkizisyone ebyen mezon Joel Karoly nan Jakmèl ebyen yo jwenn zam de gè ap sou do chèf la, nou konnen ke kòman chèf yo ye isit, ebyen yo menm depi ke yo tande gen kòb ebyen yo pa gen aksyon ke yo menm yo pap fè ebyen jan ke nou diw li Joel Caroli ki se bò frè Edo Zeni ebyen mari Shella Zeni yo arete pa dcpj ebyen daprè tout dènyè enfòmasyon ebyen jan ke nou sot konfime li se lapolis nasyonal ki yo menm ki e pèkizisyone e mezon Joel Kaoli nan Jakmèl kote ke yo jwenn zam de gè e yo deja rekipere yo e selon enfòmasyon yo e daprè radyo referans FM ki li menm ki sot bay enfòmasyon e sila nap prale dirèkteman pou nou. Men yo pa presize ki zam de gè paske medam mesye fò nou byen presize lè yo pale de zam de gè se pa ti bagay piti la se seri de gwo gwo zam. Donk zam de gè se m panse fòk nou pridan anpil avèk sa, kisa kiyès misye ye konsa pou gen zam de gè lakay ou, ou pa ou pa yon konpani de sekirite ou pa lapolis kòman ou fè ou gen zam de gè e jisteman jan nap jan nou toujou ap di mesye sa yo ki sòti nan sektè prive an swadizan oliga kowonpi sa yo sa son lòt grenn ankò ou tande. Gen zam jisteman de gè lakay li. Donk dcpj bravo epi nou espere pap gen paspouki sèt fwa si. Alò Dimy fòk nou alò repons egzat la sè ke gen youn nan mesye ki fon dezòd yo arive trayi G9 la, nap pale de Chalè men lesansyèl sè ke e. Nou aprann Babekyou genyen, gen Babekyou, gen Mikanò, genyen plizyè lòt mesye yo ki jisteman ap fouke yon fason la a pou yo ta touye Chalè ki li menm te touye Ti Jinyò. Donk sa vle di Jenèv la jiska prezan rete debou daprè enfòmasyon ke nou rekeyi. Nou te tou pre, nou te prèske nan lè periferi pandan ke ak la li menm li pase a. Men se pa paske Jenèv, se pa Jenèv ki kraze men se de preferans. Youn nan yo ki te rayi ki arive touye youn nan chèf yo, men sanse jiskaprezan nan moman n ap pale la tout bagay ta sanse dan lòd daprè jisteman pwopo ke nou sot rekeyi tou pre nan zòn nan la daprè sa anpil ti machann t ap di sa anpil kèk moun t ap di n ap pale de rivren zòn nan di men nou kapab di jiskaprezan. Jiska prezan se anpil kout bal tap eseye tire eske yo ta deja touye chalè deja nou pa konnen men misye ta sanse eseye rann tèt li nan zòn mesye je pèp yo e nou wè menm mesye je pèp sa yo tou yo tou eseye pran kontwòl ap eseye pote boure sou babekyou sa vle di Tou gon batay la k lanse, mesye Robert yo kap pote boure desann e mesye Ti Gabriel yo tou kap pote boure desann e ou konnen genyen mesye izo yo menm ki twouve o nivo Kanaan ki ouvè teritwa o nivo Kanaan ti tanyen genyen mesye Bon Repo yo tou ki kapab pote boure nou konnen son batay je nèf je pèp men sa se sè sèten Gen youn gen youn nan gwoup la ki trayi lòt, men li kapab benefik, li kapab pwofitab pou lòt mesye yo. Kontinye menm kad enfòmasyon yo, ebyen jan ke Salomon sot di l la, ebyen nan moman ke n ap pale la, ebyen n ap di w ke genyen gwo pwoblèm la, ebyen gen zen ki melanje, ebyen tok yo, ebyen n ap di w ke gen plizyè kay ki gen tan boule, gen patizan Ti Junior yo ki yo menm yo pran kadav la, yo al depoze kadav la nan lekòl kominotè kay Vladimir nan Chabon. Ebyen se la ke yo mete yo mete kadav la, ebyen nan minit ke nou ap pale la ansanm avèk ou, ebyen nap di w ke bagay la melanje li melanje, ebyen Tokyo gen plizyè kay ki gentan boule, se patizan ti Junior yo ki yo menm yo al depoze kadav la nan lekòl kominotè e kay Vladimir ebyen onivo de zòn chabon kote ke yo menm. Yo sanse ap travay. Kiyes ki e chalè ebyen nap do ke chalè li menm ebyen se bandi sa ke ou sot ap gade la ki rele chalè a ebyen misye tap viv chili ebyen se ti junior ki te fèl rantre jis poul ka vin dirije tokyo e ranfòse je nèf ebyen misye li menm la li sanble li pa dakò ebyen misye arive vin la ebyen se li menm ki arive touye Junior ebyen nap do ke nou tap gade nan yon video kote ke gen anpil machann ki yo menm ki sanse ap kriye ebyen pou ti Junior yo arive mouri la e jan ke nou diw li ebyen o nivo de video sa ke anpil moun yo menm yo kapab konstate li kote ke ti Junior li menm ebyen nou wè ke ti Junior li menm se atè kote ke misye li menm li ye genyen. Machann ki yo menm ki nan zòn nan kote ke y ap gade, y ap gade Jinyò, y ap kriye, y ap plenyen, ebyen n ap di w ke ti Jinyò sa ke nou menm nou sanse ap montre w la nan minit sa, ebyen men ti Jinyò, ebyen e misye la ki li menm li benyen nan san li, ebyen machann yo ki ap kriye, machann yo ki ap plenyen, nou pa konnen bon piske bandi a li menm li gen dwa gen gwoup moun pa l ki sanse. e konn swiv e konn sipòte ebyen yo menm yo sanse ap kriye son gwo kou ke G9 li menm li pran ebyen se ti chalè ti chalè li menm se Junior sa nou ap gade atè a se li menm kite e voye chache misye ebyen misye tap viv chili ebyen li di monchè vini ebyen nap baw okipe zòn tokyo ansanm avèk lòt zòn ebyen sa w tande a la kote l vini la se katouch se anpil katouch nou tap tande bri son yo la kote ke e katouch ki tap simaye la ebyen o nivo de G9 ebyen nou konnen ke koman e dosye sa li menm li ye ebyen mesye yo la yo tap si nou tap tande e deklarasyon kote ke yo tap di mezanmi e atansyon atansyon atansyon atansyon atansyon men e konsa ke sitiyasyon li menm li ye nan minit ke nap pale w la. M espere pap gen sa n ta rele paspouki. Ebyen nou prale dirèkteman o nivo de Wanament. Ebyen n konnen kòman sitiyasyon lèm li ye. Ebyen si n tap gade genyen anpil machandiz ki sanse pèdi. Dominiken yo, yo menm yo fache ebyen kont prezidan an. Ebyen nap di w ke se konfime genyen Makil Noel ki se sitwayen ki tap soude baryè ant fwontyè Wanament ak Sendomeng ebyen misye mouri la. Ebyen misye mouri nan komin Wanament ebyen se sou kabann lopital ebyen premye enfòmasyon yo ta fè konprann ke misye li menm se opresyon ki ta touye l ebyen nap raple w ke nan minit ke nou ap swiv moun afè bon TV gen chèf kabinè minis enteryè a ki li menm e ki nan Wanament ebyen yo vini pou yo wè kòman yo menm yo kapab e rankontre ansanm avèk sitwayen yo paske nou konnen ke se pa leta non ki fèmen e fwontyè a se sitwayen yo ki arive efè sa kote ke ebyen youn nan moun ki tap fèmen baryè a ebyen misye rele Makil Nwèl ebyen misye la e si nap gade misye e arive mouri ebyen jodi a ebyen li menm se opresyon ke li menm li te gen nap toujou rete nan menm. Men sa biza hein medam mesye kan menm sa trè biza nap gade sitwayen sa kap pentire m pa konn si se menm moun nan men kan menm pou tande opresyon hein sa sa son sa son blòf sa son konplo medam. Sa sa sa son senario sa nou pap pran sa franchman nou pap pran sa se menm jan redaret konsa yo yo asasine w ou tande ou tande kòmsi ou te fè kriz kadyak ou tande te gen tèl bagay non men sa medam mesye en pa aza le fè ke mesye yo bloke bloke fontyè an paske yap pentire e fontyè pou pou pa kite pwodui dominiken yo antre sibitman l mouri a non aza sa pa gen moun ki kwè ladan. Nèg kap kraze peyi an kap vòlè peyi an yo pa fè opresyon ou pa tande yo mouri nèg sa yo ki gen presyon o pli o nivo nan mond la aktyèlman yo pa ret konsa yo fè opresyon pou yo mouri m pa kwè se yon nèg ki bloke yon fontyè ki ap defann entegrite yon nasyon ki ta fè opresyon sa sa pap gen plas li la sa nou pap kite l pase. E Eddy men sa ou di a li tèlman klè e avan misye te an ap raple misye se yon bòs feronri avan misye te bloke te soude fontyè la te soude baryè fontyè la li pat e opresyon pat tiye l men se aprè ke l fin e se sa vle ke yo vle fè w konnen men on n'accepte pas fòk jisteman genyen bon m pa vle di gen ankèt ki fèt paske n konnen ankèt lè w di ankèt an Ayiti Ou di sa ou vle di a, pap gen vrèman yon rezilta. Donk m panse ke fòk popilasyon an chache konnen kòman misye fè mouri, kanmenm se asasine, kanmenm se yon fason yo fè, yo vle yo asasine misye, de fason mistik ou pa m pa konnen, men m panse ke li pa posib apre ke yon ayisyen fin fè yon aksyon konsa, fin fè, fin komèt yon aksyon, yon aksyon kon, yon aksyon istorik, epi ou tande kèlke zè apre, ou tande li mouri, opresyon touye l. Donk m panse Dirijan w fè yon bèl analiz, bon kòmantè m panse ke se pa sa fòk yo chèche detèmine ki koz e kiyès ki arive tiye misye paske sa misye sa mesye a tap fè a la m tap gade kòm m tap pran plezi kòm ke m tap gade kòman misye tap soude m. fasilman anpwazone l pandan lap fè sa nèg sa yo gen seri de poud e jan nou menm nou gen seri de po poud lakay nou ebyen vòlè sa yo se menm bagay la se gad nou pa wè medam mesye nou genlè pa wè nan ki konplo nou pran la ou pa wè gon kolera ki sòti ki sòti de e ziltik Toutakou ki parèt anndan peyi an, on kolera ki gen zèl, ki gen pye, ki gen zòrèy, ki gen fanmi, ki debake, menm jan e opresyon sa debake la. Nou genlè pa konprann sa k ap pase la. Kounye a la, y ap tiye nou an klasik. Y ap tiye nou de fason klasik, medam, mesye. Se sa. Si nou pa leve kanpe. Nou menm nou gen poud nou, jwe ak poud yo. Wi frè m. N ap raple Jimmy avan ke n bay Anderson Salomon avèk Pradel, n ap raple lanmò misye a li sispèk s on lanmò sispèk e ou kab byen sezi ou kapab byen sezi jwenn e genyen konplisite la Repiblik Dominikèn nan lanmò sa paske misye fason ke misye e sou de fwontyè lan e w ap wè e lame Dominikèn entèveni yon fason pou yo ta eseye libere fwontyè la yo pa kapab ebyen ou ka sezi wè ebyen genyen de move je bon se de ajan doub dominiken genyen la sou sòl nou an la ebyen yo menm yo menm ankò kapab idantifye kiyès e yo fon fason avèk jisteman la repiblik dominikèn pou yo arive etèn souf misye donk m panse ke fòk verite blayi sou kad dosye sa e sa lòm. Jan ke nou di li, nou pa wè Salomon. Wi, nou pa wè Salomon. Ebyen, nap di w ke genyen, e piske gen sanksyon ki prant, e ki pran la kont e Repiblik Dominikèn, ebyen tèt prezidan li menm li cho. Ebyen, nap di w ke Luis Abinader, ebyen misye kontinye pou lap moke Ayisyen yo ansanm avèk yon deklarasyon ke li menm li fè. Ebyen l di ke sa mwen menm mwen fè a e map kontinye fè li ebyen se konfòme m avèk konstitisyon Repiblik Dominikèn epi ansanm avèk lwa yo ka angajman mwen li konsène ke pèp dominiken an ebyen e sa ke li menm li sanse di la ebyen nan kad yon entèvyou ke li menm li tap fè e jodia ebyen se ti bout deklarasyon sa ke li menm li fè li di lokeho he. ke pèp dominiken an ta di ke misye voye yon tore a la e bay ameriken e piske nou konnen ke ameriken pran sanksyon e kote ke yo di sik ou genyen monchè kitel lakay ou paske ou fè nou abit ou paske genyen 7 ameriken paske yo se nwa ebyen se afè rasis wap regle ebyen misye li menm li ap moke ayisyen yo ebyen misye di li menm se zafè e konstitisyon ke li menm lap regle. Ebyen esal di li di lap kontinye poul fè sa lap fè yo ebyen se afè konstitisyon ke li menm li di lap fè ebyen repiblik dominikèn ebyen li di ke ansanm avèk lwa yo ebyen li di angajman ke li menm li ap fè la ebyen se pèp dominiken an ki gen dwa pale. De fason ofisyèl ebyen lapolis dcpj ebyen ki debake kay jisteman Joel Kaouli nan moman nap pale la, kote ke yo sanbletil ke yo deja jwenn plizyè gwo zam fann fwa seri de zam e de gè kay Joel Kaouli, nap raple w bò frè Edo Zeni medam mesye atansyon hein atansyon donk nou espere pap gen paspouki. Se mete l anba kòd pou nou, paske jodi a la, se yon peyi nou bezwen fè. Nou bezwen fè peyi, epi se nan moun k ap kraze peyi an. Epi Joel Karolis la, se youn nan moun ki te kan, ki t ap bay presyon. Se youn nan nèg ki t ap bay Ariel Henry presyon la, medan mesye, sou kesyon gaz la. Se ki t ap bay, ki t ap egzije pou misye moute gaz lan, e dapre tout sa w te tande la. Ok? Misye la, n ap gade la. Une fwa de pli nap remèsye w nap di w a pli ta pataje emisyon pou nou pi pou kesyon ti jinyò a nou deja okouran konfli ki gen la ant mesye je nèf yo e medam mesye se sou pil donk une fwa de pli e m pa konn si aprè ou ta pa ajoute yon dènye mo pradèl. Wi nou panse ke se la e nou sanse fini, ebyen nap di w enfòmasyon ki apèn tonbe la o nivo de sit entènèt o nivo de peyi dayiti genyen fim espas e ki li menm e se pou yon milyadè ebyen nap di w ke se li menm ki otorize pou kab ofri sèvis aksè entènèt o debi ebyen pa satelit sou tou le teritwa ayisyen gen yon sètifika domologasyon Ebyen li gentan jwenn ebyen pa Conatel ebyen mezanmi entènèt nou pral plis ou mwen la ebyen gras ansanm avèk e fim sa ki se space kote ke se li menm ki sanse e genyen e sa e se pou e yon milyadè ebyen nap di w ke se li menm ki gen otorizasyon pou kab ofri nou sèvis aksè entènèt o debi par satelit su tou le teritwa ayisyen e kote ke misye gentan gen. Sètifika omologasyon l ki te akòde pa Conatel la. Bòn nouvèl la. Ebyen se li menm nap gade la se foto milyadè a sa e brother. Wi se foto a se li menm ke nap gade la ebyen m panse ke ebyen nou pral gen posiblite ebyen si ke tout bagay bon kòm tout bagay gentan fini ebyen. E pou n pa gen pwoblèm entènèt paske e prèske chak swa kote ke ou rive yon lè enben ou tande ke tèl konpayi ke ou menm ou pran ebyen yo di w ke pa gen entènèt ou pa kapab jwenn siyal enben nou menm o nivo de peyi Dayiti e nou di ke Ayisyen ap byen kontan paske li menm si l ap peye kòb li ebyen fò l kapab jwenn sèvis. Mèsi byen. Vwala mèsi Pradel. Vwala yn fwa de pli nap salye nou nap di nou mèsi anpil medam mesye a pli ta pataje emisyon pou nou nap remèsye Pradel egalman Lionel Salomon men kontra kontra sa ki apèn sinye la wi nou pral gen plis entènèt men se nou toujou dil nou pa gen pwoblèm non nou pa gen pwoblèm pou kòmsi pou yon moun ki sòti nan lòt peyi vin vin fè biznis avèk nou men kounya la sa enplik kwa egzakteman. Sa enplik kwa? Paske pa bliye lè Preval tap siyen yon ekip kontra, moun yo te kontan o Ayiti pral dekole. Se apre w ap wè ki konsekans sa sa ap genyen sou nou a lontèm. Nou pa gen pwoblèm men kounye a la e ki avantaj o Ayiti odela de entènèt lan men kòmsi e ki ki lòt paske toujou gen yon vis kache. Toujou gen yon, wè lè w ap gade kontra yo toujou gen yon ti ekriti tou piti piti piti. Fòk se lan long vi, hein, fòk se, se se bagay zoom pou mete devan pou konnen ki sa ki ki ap siye la. Kounye a gouvènman sa nou deja pa fè konfyans lan, fò nou pridan. Men nanpèch, an nou ouvri zye nou, an nou gade pou nou konnen egzakteman, paske venan de se gouvènman, pa gen anyen nou fè yo konfyans ok. Men senpleman, an n gade, an nou rete optimis, an nou pa rete negatif non pli, men nou pa p rete nayif.